Èske sa poko rive w? Ou ap priye, mande Bondye yon bagay, epi w poko janm ka jwenn yon repons? Kite m raple w sa. Bondye pa janm souvan ba w yon bagay nan lè ou vle l la oubyen nan fason ou vle l la. Nan Ezayi 55 vèsè 8, Bondye di, Lide pa m pa menm ak lide pa nou. Chemen pa m pa menm ak chemen pa nou. Se Senyè a menm ki di sa. Si w ap travèse yon moman difisil epi w ap poze tèt ou kesyon sa, Èske Bondye pa tande m? Poukisa li pa reponn mwen? Kite m di w, Le silans de Dye nè pa son absans. Pou w fè eksperyans pouvwa Bondye, pou w temwanye pwisans Bondye, dwe gen yon miray. Bezwen gen kèk advèsite, kèk kalite defi avan Bondye aji. Olye w pèdi lafwa, atriste, dekouraje, Okontrè, chache Bondye plis. Kole sou li plis. Priye plis. Konsa w ap vin pi saj. Konsa w ap konprann moun pi byen. E konsa, w ap vin pi puisan. Ezayi 59, vèsè premye relate, Non. Se pa paske Senyè a manke fòs ki fè li pa vin delivre nou. Se pa paske li soud ki fè li pa tande lè n ap labouye nan pye l. Men, se mechanste nou yo ki mete yon baryè ant nou ak Bondye nou an. Lè nou ale nan Ezayi 48, vèsè 18 ankò, li di, Si sèlman nou te suiv lòd mwen te ba nou yo, benediksyon ta vide sou nou tankou lapli k ap tonbe. Tankou lanmè ki pa janm sispann voye lanm, m pa ta janm sispann kanpe pou nou. Nou bezwen mete prensip nan lavi nou pandan n ap tann sa nou bezwen an nan men Bondye. E answit, nou bezwen nan yon eta konstan devan Bondye kote ke n ap mande l gras. Pa dekouraje, Bondye la e l tande kri w yo. Li konnen chak fwa w kriye. Li konnen lè dòmi pa ka pran w e l konnen lè w pa ka manje. Lè manje a pa ka desann nan gòj ou, lè pwoblèm yo twòp pou ou. Bondye konnen li la, li pa janm abandone pitit li. Mwen pa konnen ki kalite soufrans wap andire nan lè sa. Petèt se mari w ki mouri, ou gen plizyè timoun sou bra w, ou pa gen pèsòn. Gen jèn fi, jèn gason kap gade videyo a, paran nou mouri kite nou trè jèn, nou pa gen pèsòn. E gen pami nou, paran nou manke yo sifizamman de mwayen pou ede nou. Dans les jours de l'adversité, Dieu prendra soin de toi. Lorsque pour toi tout est danger, Dieu prendra soin de toi. Si tu es seul, découragé, Dieu prendra soin de toi. il e toujou ton bon berje. Dieu kwa dras swan de to. Ne kwen donk pa le lan demen. Dieu prendra soin de toi Pas à pas, ta main dans sa main Dieu prendra soin de toi E nan Sòm 68 vèsè 5, li di, Bondye sèvi papa pou timoun ki san papa yo e li pwoteje vèv yo. Sè m, se vre ou gen 5, 10, 15 an maryaj, ou poko anfante, men fè Bondye konfyans. Fè kè w kontan. Li te fè l pou Sara a katreven dizan e l te fè l pou Ann. Li ka fè l pou ou tou. Li tande kri w yo. Li konnen ou la. Ou menm k ap soufri avèk yon maladi doktè pa ka fè anyen pou ou, fè Bondye konfyans. Li te fè l pou Batime. Li te fè l pou nonm ki te gen trantwit an malad la. Li te fè l pou fanm pèt de san an. Li ka fè l pou ou osi. Pa kite depresyon, dekourajman fini avèk ou. Kontinye priye. Krentif pou Bondye, plis lapriyè, plis lafwa, plis detèminasyon, plis pasyans, egal viktwa. Pa prese. Tann Bondye. Annou pran egzanp Jozye ak lame pèp Izrayèl la fas avèk miray Jeriko. Yo te fè yon premye tou, okenn repons. Yo te fè yon dezyèm, yon twazyèm, yon katriyèm, yon senkyèm, yon sizyèm tou, okenn repons. Men se sou setyèm tou a yo te ranpòte laviktwa. Ou menm ki dekouraje ak lavi, Ke Bondye baw fòs. Ou menm ki malad, ke Bondye touchew e geriw. Ou menm ki santi w lwen Bondye, kel jayi nan ou kou yon pwi o non de Jezi. Amen.